Arestasyon manman pitit Izo ki se Cynthia Jean ansanm avèk Ronald Pascal, Oscar Davidson, Francelène Lamour nan kidnapin medam matmwazèl e mesye bagay la konplike nan baz 5 segond. Selon enfòmasyon lapolis bay 4 moun sa yo yo arete nan Petyonvil Souvan, depi w tande yo pran yon moun nan kidnapin, ebyen pèp ayisyen se de cpj tèt dwat yo ale ansanm ak yo. E rive yo rive, toujou gon entèvyou ki fèt, moun sa yo toujou pale, kisa yo te di? Rale chèz ou, ou pral tande deklarasyon yo. Pyè Esperans, bagay la konplike. Pèp Ayisyen, responsab òganizasyon dwa moun nan nan mawon depi yon bèl bout tan. Wi, depi lè Fednel Monchéry fin avili l nan gang, Pierre Espérance gen yon gang ki rele 4 pa 4 k ap mache touye moun nan peyi a e se menm gang sila a pèp Ayisyen ki te planifye masak Dèlma 32 a ki te fèt 29 jen nan lane 2021 ki sot pase a la a. Ebyen frèzesè byeneme, masak sa a ki te lakòz frè Rutshelle mouri, Antoinette Duclaire mouri, Diego Charles mouri, pou site sa yo sèlman, ebyen frèzesè, biwo rnddh fèmen depi plis pase yon mwa Pierre Espérance nan mawon ou pral tande deklarasyon Fednel sou dosye biwo rnddh ki fèmen Ou mèt rale chèz ou. Yè, nan dwàn Okap la, lapolis arive depoze lapat sou yon jenn gason ki rele Papouts Junior. Misye genyen 34 lane, ebyen se li menm ki te responsab pou te resevwa yon koli k ap soti kay Tonton Sam. Koli sa ki te genyen 20 bwat katouch ladan e chak bwat katouch sa yo genyen 50 katouch. Nou pral prezante ou tip la. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo. Se zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te Ayè m te wè ou. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanmò. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Menm la, pran m. Menm la pranm pa ezite kite eleman repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frè se sè byen eme kòdinasyon près la polis anonse yo arete 4 endividi yè nan petyon vil pou enplikasyo nan kidnapin moun sa yo ki se Cynthia Jean, Ronald Pascal, Oscar Davidson ansanm avèk Francelene Lamour gade imaj yo men yon premye men yon dezyèm, men yon twazyèm, men yon katriyèm. W ap remake gen yon dam ki gra nan mitan yo, e gen youn ki seksi pèp ayisyen. Ebyen frè e sè byeneme, selon enfòmasyon lapolis bay, se ke youn nan medam sa yo se manman pitit chèf de gang, Izo ki nan vilaj de Dye. E lòt 3 endividi sa yo, yo mete yo anba kòd tou paske yo ap travay nan baz 5 segond, moun sa yo patisipe nan divès ka kidnapin andedan peyi Dayiti. Pou plis detay, an nou tande repòtaj sa a. Yo se 4 endividi lapolis arete samdi 3 desanm 2022 an nan zòn Jalouzi, komin Petyonvil. Premye eleman enfòmasyon yo montre ke majorite nan yo gen koneksyon ak gang k ap opere nan Vilaj Dedye. Sen Chajan, Ronald Pascal, Oscar Davidson ak Francelaine Lamour jwenn arestasyon yo pou enplikasyon prezime yo nan yon dosye kidnapin yo t ap planifye pou fè sou pwopriyetè yon nayklèb nan komin Petyonvil. pou prepare kou a, Cynthia ki se manman pitit Izo 5 segond, chèf gang vilaj lan, akonpanye Ronald Pascal, nouvo menaj li, epi Oscar Davidson, yon chofè taksi moto, mete yo byen bòzò, byen santi bon, debake nan nayklèb lan sou pretèks yo vin enjoy yo. Lè ap pase, mesye dam yo plase kòmann pandan yap mete kontwòl pou kapab atenn objektif yo ki se kidnape pwopriyetè biznis lan. Nan kad plan operasyon Polis Nasyonal la elabore sou lidèchip Dyektè Jeneral la Frantz Elbé pandan fèt fen ane an, fòs lòd yo rive devye kidnapin sa epi poze lapat sou endividi sa yo, Frantz Lène, 23 lane, yon travayè seksyèl ki se zanmi youn nan manb rezo a ap di sa li konnen nan dosye a. Lè yo arete nou an e dezyèm fwa ke m wè l nan lari an m wè l nan po nan klèb lan. Sa m te tande de li depi la premyè fwa ke m te wè l nan klèb la yo te di konsa ke demwazèl sa se manman pitit Izo. Izo? Manman pitit Izo. e sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m, epi li te gen zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bo anndan an, e ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb lan. Se nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pa t vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an, fwa sa a, Men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon mwen menm mte a izo an 2017 m te vin kite m gen 4 an depi m kite ansanm avèl wi m kou m antre m gen kay lè fini m gen yon biznis anndan bay glase petyonvil la se mennaj mwen petyonvil la ki fèm vin petyonvil telefòn mwen nan men nou m konn ekril nou wèm ekril men nan mesaj telefòn mwen an la men nan mesaj mwen li pa antre. Wi gen de lè m ekri l li pa antre nan mesaj mwen sa fè m te ekri l li ban m repons sa m di a timoun mwen an fò m fè m yon kay pou li apre sa li ekri m li di l ap ba l yon bout manch m di timoun nan ap fè po po po li di l ap ba l yon bout manch. Li di la, lap, swa lè l gran konsa lap ba l yon bout manch. Mwen menm te reponn m te di sa sa timoun nan konnen nan sa lap di a. Se sa m te di nan mesaj pa m nan. Lè m te fè ka Izo l te konn ban m 500 dola. 500 dola ameriken? Ayisyen. Chak jou? Non. Chak 8 jou. Boutik la, lè l ban m yon kòb, m sanble l. Dènye fwa li te 3000 dola. Paske kisa w vann nan boutik sa? Boutik la se bay koka, se venop mwen vann la. An gwo? Non. Espas kote w fè boutik la, kès ki ba ou? Se pa moun ki ban mwen. Ok, nou jis, ou jis pran? Non. Mwen li mande yo di m mèt pran. Kiyès ou mande a? Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo? Yon mesye ki t ap dirije anndan. Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, Men k ap viv pou kouwè li la nan zòn jalouzi pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia manman pitit chèf gang vilaj lan san poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone Ronald Pascal kontante l sèlman nan pran tout sa Cynthia achte pou li. Apre 3 semèn li te gen yon telefòn li t ap sèvi li di m l ap fè m kado m desann m al dèyè l nan men l. plis 400 dola epi yon lè misye dim poum antre al depozel mwen antre mal depozel vrèman paske mpa ok banm mete yo klè yon lèl dim antre al depozel mdi non mpap antre andan epi premye fwa wa ou metel pòtay ou wèl ale li tounen dezyèm fwa lale li tounen ou vin wè si nèg la ale lèl tounen sa sa ou ka gen krentif paske deja klè lale li tounen. Epi yon lè l di m antre avè l. M tou antre avè l. Epi m al depoze l. Dèfwa m rele l antre. M al depoze l plizyè fwa. Grangman ak sa Ronald ta fè konprann lè li desann nan vilaj lan kote mennaj li Cynthia li gen laperèz, chofè moto li an Oscar deklare Ronald konn aji pito tankou yon bòs. Li konn achte rad li nòmal. Nan pi fò rad ou ap wè etikèt la li konn achte rad. Èske li soti ansanm avè w manje ou bwè nèg al depoze w avansan nèg la peye w se klè. Dèfwa lè w desann anba al di lè misye parèt li gen dwa antre la kot mennaj. A sa lè l soti li gen dwa soti ansanm avèk fi a ou gen dwa fè yon ti prank ou fè yon inèdtan l mande w si w pap bon anyen wi. Mwen menm m bwè ti Guinness mwen anpil. Lapolis. 4 mesye dam sa yo pou kouwèl ye la nan gadavi ap kontinye reponn kesyon dcpj. Konbat gran banditis lan, sitou koze kidnapin nan, se youn nan prensipal priyorite kòmandan an chèf pnh lan Frantz Elbé. Nan sans sa, Lapolis kontinye ap mande bon jan kolaborasyon. popilasyon an. Vwala, donk dcpj silvouplè, jodia se 31, donk siman yèr ou mete yo dòmi nan glas, maten m konnen w ap deglase yo, lè w fin deglase yo ou chofe fou ou, gade non, hum, fè ti salad, ti gratine, prije yo, kuizine yo pou nou paske nou bezwen eksplikasyon, s on pakèt kidnapin. ki fèt andedan peyi a. Medam, madmwazèl, zè mesye, ebyen plis pase yon mwa Pyè Esperans nan mawon. Pyè Esperans pa ka rantre, Pyè Esperans vole kite peyi, dcpj m ta renmen konnen kisa nap fè ansanm avè Pyè Esperans. Eske nou pap mare Pyè Esperans pou vin bay eksplikasyon de gang 4 pa 4? Selon deklarasyon Fednel Monchéry ki touye yon pakèt moun nan peyi Dayiti. E Pierre Esperance pèp ayisyen se pa nenpòtreki. Pierre Esperance avan yon moun rive nan tèt ministè lajistis fò yo pase bò kote l. Avan yon moun rive DG lapolis fò yo pase bò kote l. Mande m kiyès li ye? Je ne sais pas. Jis on nonm k ap defann dwa gang yo nan peyi Dayiti. E nou tout konn sa. Selon deklarasyon Fednel, misye gen yon gang ki rele 4 pa 4. Gang sila ki lakòz anpil kretyen vivan mouri. E, frèzesè byeneme, misye ki gen gang nan, youn nan manb gang nan denonse l e dcpj gentan arete 2 ladan yo deja. E frèzesè byeneme, masak ki te fèt nan Dèlma 32, nan dat ki te 29 jen nan lane 2021, avan asasina Prezidan Jovenel Moïse, ebyen masak sa te planifye andedan biwo rnddh, selon yon, selon deklarasyon youn nan moun ki t ap travay pou Pierre Espérance yo. Ebyen frères et sœurs bien-aimés hier nan yon konferans pou laprès Fednel Monchéry tap bay detay sou biwo rnddh, li di lòt responsab la se pa fòt li ki fè biwo a ret fèmen, Pierre Espérance nan mawon, bagay la konplike. Pou plis detay, Ann tande deklarasyon Fednel mon cheri. Se pou nou di ke Madam Ducena si jodi a lokal li a gen pwoblèm se pa nou. Se movè konpòteman yo, se enplikasyon yo nan asosyasyon malfektè nan gang 4 pa 4 ki kondwi a lamò anpil moun anndan peyi sa a. Donk se sa k fè ke l nan sitiyasyon sa a e pa nou menm. Se pa nou menm ki denonse aksyon malonèt ki fèt nan lokal li a. Donk si l gen zòrèy ke l tande sa k ap di nan radyo, nan televizyon e ki ekri, sou rezo sosyo yo. E se pa nou menm ki te kidnape Sherlson Sanon ansanm avèk li, donk se li menm ki te fè aksyon malonèt sa a. Se sa n te benyen pote pou li kòm presizyon. Dezyèm eleman nan konferans lan, se pou n fè konnen ke dosye Sherlson nan ap avanse, men te gen yon blokaj, paske nèg yo te vòlè òdonans lan, nou apèn jwenn òdonans lan la. E premye bagay. Dezyèmman, se Pierre Espérance ki fè apèl pou Sherlson, pandan li menm tou li enplike nan òdonans lan. Pou l vin jije. E l bloke dosye a epi l vòlè, li pran òdonans lan ki te soti a. Donk avoka a aktyèlman la a, li posede, li an posesyon de yon kopi nan òdonans lan, l ap fè swivi pou Shelson Sanon kapab jwenn liberasyon l. Paske li di Shelson te fè apèl, men sètifika a kote ke Shelson pa t janm fè apèl ditou. Dwayen tribinal sivil la, mèt Bernard Sainvil, pran nan tololo. nan magouy Pè Esperans vin fè nan biwo l e ki al mete Shelson nan sitiyasyon difisil. Pèkè nan sans sa nou di ke li pa posib pou Pè Esperans gen kontwòl ni lajistis ni lapolis andedan yon peyi, selon se ke sa ke yon jounalis rapòte dènyeman la a nan yon emisyon ke l t ap fè. Donk pou rezon sa a nou di ke fòk lajistis fè chemen l Depi pè esperans pa vle yon pwosè fèt li pap fèt li tal komisè gouvènman li di li pa vle pwosè la salin li pa vle pwosè masak delma 32 fò yo bloke paske li menm tou li gen kont poul rann a bagay sa yo. E nan sans sa nou di ke la jistis dwe fè wout li e de CSPJ e dcpj dwe kontinye mennen ankèt li poul chache solisyon a pyè esperans andedan peyi sa. Answit nou felisite gouvèneman an ki nan pwosesis de dyalòg la kap mache ti pa ti pa pou yo arive bay peyi a yon gouvèneman ki pral pèmèt ke gen lapè, gen yon minimum de sekirite pou n kapab ale nan eleksyon e mete anndan peyi sa otorite legalman konstitye. Donk an gwo se te objektif konferans lan e answit Emmanuel Bicent pral mande dcpj kisa lap fè. avèk dosye gang 4 pa 4 la, kisa lap fè avèk tout deklarasyon ki fèt sou asasina, sou masak, sou moun yo te bezwen anlve yo, jiskaprezan nou mande l a ki nivo ke l ye. E sak fè le 6 janvye nou pral reprann dosye a, ke dosye gang 4 pa 4, ke dosye masak yo pou ke limyè kapab fèt definitivman pou nou pa nan jan de bagay sa yo ankò. Map pase w Emmanuel Bissainthe ki pral ba nou. detay sou pasaj li andedan dcpj. Fwa ankò maten an, ke maten jounen jodi 30 desanm nan, se byen malere se pat de sijè sa n ta sipoze abode, men le fèt ke apeprè de yon mwa de denonsiyasyon nou sou gwoup gang 4 pa 4 la ke mesye Pierre Esperance li menm ke l se pwomotè l, ok, e answit masak Dèlma 32 a ke nou menm. Nap mande nou alman pou jistis poul rann avèk moun ki te vini ki te mouri yo sou lobedyans de Pierre Esperance avèk tout lòt akolik li yo. Jounen jodi apre 2 fwa ke nou alman nou te rann nou nan dcpj te fè apèl ansanm avèk nou, nou santi ke gen yon lantè e gen yon jwisè tou. An menm tan moun kap jwi a ki se Pierre Esperance avèk Madame Ducena ap jwi epi yo pwofite swadizan di ap di ke lajistis nan boykote. Pandansetan se yo menm ki vini kap jwe li. Pou ki rezon m di sa? Paske dcpj tande nou, li tande lòt moun e l jwenn dè endis ki pwouve pa prèv nòmalman ke Pierre Esperance nan gwoup gang 4 pa 4 la e answit nan masak Dèlma 32. A no jou, dcpj pa janm di anyen, lajistis pa janm di anyen. Ò, poutan, menas ap vin jwenn nou menm ki vini ki denonse sa epi efektivman lajistis jiskaprezan li pa fè anyen. Nan sans sa a, kòm se yon ane k ap fini, nou menm nou p ap chome, paske se avèk bwa klere a nou menm nou vini nou ye. Nòmalman, nou bay randevou ke nòmalman gen bagay pou n te vini pou n te di onivo de la jistis, men malerezman komisè gouvènman an, jiska prezan nòmalman nou pa tande malgre gen de entèvansyon ke dcpj fè kote pou l fè yo, men anoujou n santi se yon se pa an plas ki vini k ap fèt. Nan sans sa nou bay randevou ke Nan premye semèn mwad janvye a, nou menm avèk bwa klere nou nan men nou nòmalman, ke sou dosye gang 4 pa 4 la, e answit sou masak Dèlma 32 a, kòm lajistis poko ka pwononse l, nou menm nap kontinye jiskaske revandikasyon an, yo, lajistis arive tande nou, epi pou sosyete a kapab klè sou dosye gang 4 pa 4 la, e answit masak Dèlma 32. Ala traka pou lave kay tè. Fednel ansanm avèk Pierre Esperance se 2 majisyen rivo. Sonje m toujou di nou sa pa bò isit. Mwen swete lapolis, mwen swete spesyalman dcpj fè travay li nan dosye sa. Lajistis, eh, fè travay ou nan dosye sa silvouplè paske popilasyon an bezwen plis esplikasyon. Frèzè sè byeneme jan ke m te anonse ou yè, lapolis arive mare yon endividi ki rele Papout Junior jan w ap gade imaj la la. Se Papou Junior, yo arete li. Se li menm ki te genyen pou te vin resevwa yon koli nan dwàn Okap la. Koli sa a, ki sa k te gen ladan l, te genyen 20 bwat katouch. E chak bwat katouch yo, selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, genyen 50 grenn katouch ladan. Epi frè e sè, BLTS tou pap yo depoze lapat sou li. Endividi sa a ki se moun Twou di Nò men lè ke l te vin chèche ko li a, li genyen yon lisans Lèzetazini nan men l. Donk pou kounya a li nan poto an atandan yo fè swit legal yo. Frè se sè byen eme, jodi a se 31 deja mwen swete ou pase yon bon bon lane 2023. Donk, pita, n ap ansanm avèk Fouco pou nou youn kapab konvèse ansanm avèk lòt, pou kapab salye fanmi w, salye popilasyon ayisyèn nan, di yo bòn ane. E ane k ap antre la a, mwen genyen yon bon nouvèl pou ou. Donk, nan kòmansman mwa janvye a, n ap genyen pou n mete yon nouvo mizik deyò. Gentan kòmanse prepare w pou al deguste, pou al savoure Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn e pa bliye tou janvye se pral petisyon an, nou pa t bliye pati sa. Deja bon 31, enjoy, kontwole tèt ou. paske m vle wè 2023 m vle wè plis ane toujou ok si lane pat touye w jou pa ka touye w bon jounen mwa bizou bizou one love.